Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon lòske lankèt pyetine ebyen yo kapab pase pa dotro mwayen. Pou pèmèt ke yon moun jwenn jistis. Kisa ki pase nan ka Jovenel Moïse la? Ebyen jounen jodi a la kelkeswa moun kap gade sa kap pase la, kòman ankèt la ap pati, ou kapab di tèt ou se konfizyon total, chak jou gen yon enfòmasyon wap tande, ou preske pèdi nan sa kap pase a. Men. Pandan ke lajistis ap fè travay li paske nou konnen ke lankèt jidisyè sètèn fwa sa pyetin e anpil fwa tou genyen yon lantè pou kapab rive a bon pò. Nan moman n ap pale la a gen anpil ougan k ap travay sou dosye asasina Jovenel Moïse la. Pandan anpil moun ap fè ankèt pa yo. Ebyen, ougan yo, yo menm yo pase a laksyon. Dèfwa yo konn di ke, a, m p ap tann jistis paske mwen menm m ap chache jistis pa m. Nan emisyon sa a, m ta bezwen yon moun ki fè etid kabalistik pou kapab esplike m. Paske, pa bliye, Jovenel Moïse, yo touye l, yo rachonje l e yo matrake l. Aparaman, gen enfòmasyon ki fè kwè yo koupe lang li. E pou lèjan ki petèt anlize yo nan pratik malefik lan, si yo pral rele prezidan nan table tournante, sa ap pran anpil pwosedi, paske sèt an prezidan, men èske l ap rive pale pou yo kapab tande yon maksimòm enfòmasyon? M pa yon spesyalis an la matyè, se sa k fè m te swete petèt genyen avi yon moun ki pi fò nan domèn sa. Men ekoute, ougan yo reyini. Nan la zòn, e yo fè yon gwo seremoni, seremoni avèk yon foto Jovenel Moise. E genyen plizyè kouto. Kouto yo, se pou mete nan men Jovenel Moise pou al chache jistis. Paske nou te konn ap poze kesyon pou mande eske Jovenel Moise ap jwenn jistis, jan bagay la prale la, gon ti kesyon kap ap poze tèt ou pou di, ben eske moun ki ap mennen ankèt sa yo, yo pa anpe enplike? Nan dosye asasina a, si moun k ap mennen ankèt lan ta swadizan enplike, donk se yon bagay ki bakle o depa. Men, pa bliye gen anpil moun yo kòmanse met men sou yo. Gen moun ki nan mawon. Donk sa ta vle di an kèlke sòt, gen limyè ki kòmanse trase. Men, bagay yo prale twò lan dapre ougan sa yo. Se sa k fè, nèg yo fè gwo seremoni, yo mete kouto nan men Jovenel Moïse. E Jovenel Moise pral chache jistis li. Eske nou ap atann ke nan jou kap vini la yo, paske le mal existe. Le mal li egziste. Eske genyen tèt ki pral tonbe? Nèg ki te patisipe nan touye Jovenel, nèg ki touye Jovenel a pwòp men yo, eske yo pral tonbe? Bon, antouka, kisa ki pral fèt nou pa konnen. Men de tout manyè. Nèg yo lage Jovenel nan lari a la li menm pou li kapab al chache jistis li. Ann gade kòman sa te ye. Mason, nèg ki fè gwo etid sou kesyon sila yo, ki kapab di eske Jovenel Moise, alò gwo travay sa yo y ap fè la a, y ap jwenn yon solisyon kanmenm. Men, nèg ki te touye Jovenel yo tou, eske n pa p poze tèt nou kesyon pou n di eske pa t gentan gen gwo sakrifis ki fèt sou kò a, sou kadav la, pou ke kèlkeswa sa yo fè an retou, li pap mache. Paske, jounen jodi a la a, fò m di nou byen, lè pa egzanp yon bandi touye yon moun, anpil fwa l tou mete dife sou li. Sètadi, pa gen tras. Donk yo pap ka jwenn kò a pou fè yon seri de bagay. Donk, n ap poze tèt nou menm kesyon sa a tou pou di, èske nèg yo pa t gentan fè yon seri de bagay sou kadav la la a?